N ap goumen jiskaske dènye grenn Ayisyen an kanpe. Paske papa nasyon an Desalin, li te goumen pou nou. Si pa t gen koupe tèt boule kay, jounen jodi a pa t ap gen nwa ki t ap gen doktora nan men yo. Si pa t gen koupe tèt boule kay, jounen jodi a pa t ap gen nwa nan mond lan ki ka di ke yo lib. Enben jounen jodi a, si ke Nasyonzini vle fè pè ansanm avèk nou, Se pou yo mete non papa nasyon an nan chat nasyon zini an kòm youn nan moun ki te reklame premye moun ki reklame dwa de lòm ki te aboli esklavaj nan le mond antye pou lè nwa e ayiti se peyi nou liye. Nou pap kouri, nou pap kite l e nou mande pou tout dyaspora yo pou yo retounen lakay yo. Paske peyi an pa kapab, dyaspora pa kapab responsab Ayiti ankò. M renmen nou pèp ayisyen, rete kanpe debou, batay jiskobou. Ki sa w panse de fòs etranje a ke dirijan yo mande pou. Nou pa bezwen fòs etranje! Nou kouri dèyè minis la deja, lè yo vini yo pote kolera ban nou, yo fè kadejak sou pitit nou, sou mari nou, sou madanm nou, sou frè nou, sou sè nou. Nou pa bezwen okipasyon ameriken, nou bezwen gen pwòp gouvènman pa nou, nou bezwen gen pwòp lidè pa nou pou nou avanse avèk peyi an, kote pou nou gen yon lòt jenès. Pou nou gen yon lòt edikasyon, pou nou kapab gen pwòp otonòm, pou nou pran desizyon otonòm nou, because Haiti is an autonomous country, we are free and we are determined to keep our liberty, our freedom forever. Ou menm ou se yon Ayisyen? Pèp Ayisyen, poukisa lè yon prezidan eli, se pou pèp la, Lèzetazini ba l koudeta? Ebyen jounen jodi a, de 1804 a 2022, sa bay 218 lane nou endepandan, nou granmoun, nou kopere ak peyi n vle. Pèp ayisyen! Nou te kolonize pa Lèzetazini an 1915. Jounen jodi a gen yon grenn bagay m vle nou konnen. Lè w kolonize pa yon nasyon, Li dwe kite lekòl pou ou. Li dwe kite wout pou ou. Li dwe kite elektrisite pou ou. Ebyen jounen jodi a nou te kolonize pa Lèzetazini. Li mete anbago zam sou nou. Pandansetan tout zam k ap rantre nan peyi a. Se ameriken ki voye. Se ameriken ki voye. Se ameriken. Se ameriken ki voye. Pèp ayisyen. Leve kanpe. An 94. Leve kanpe. Lèzetazini met pye l sou sòl la. Se vòlè l vin vòlè. Wi. Se sou menm tèt polisye yo l met pye. Wi. Kote bato Santa Maria a? Nou pran pòz nou vin fè dezameman, pandansetan ki sa n vin fè? Vann zam pou bòz. Pran pòz n ap jwe boul lage zam atè pou bandi pa wè w. Viv la Rousi! Aba Ameriken! Aba Ameriken! Alèz pou ale, tonnè m! Nou kopere avè l, vle l! Ayiti sou ou. Kalme vou. Kouman la a se tèm ni ye. Eske e la babekyou ame. E la kris la ame. Pa di nou. Si nou pa vle m travèse pou m al bay mesaj la, touye m. Pran yon kouto. Pran yon kouto. Frère, calmez vous. Al ouvè anbasad la pou mwen antre pou m fè pase mesaj la. Al ouvè anbasad la. Tout moun gen dwa pou antre la. Pase sa se tè manman m ak papa m. Tè zansèt mwen yo. Tè Desalin. Goumen. Nou goumen pou libète sa. Calmez vous mon frère. Calmez vous. Calmez vous. Frère. Brother. M pa nan limit. Banm aksèp bon m antre nan anbasad la pa bare m pa bare m se anndan map antre anndan map antre si nou paka gen kè a madam laali pou nou pran kouto pou n sakrifye l menm jan nou fon fim jezi banm antre m bezwen dije peyi a pou met lapè babekyou ap tande m pase m konn pase nan tout geto yo kris la ap tande m vwala antre frè. Frère antre al libere manman w a papa w al libere peyi w la al libere peyi w la cheri please ou se ayisyen ou se ayisyen Hey ann chante hymne national peyi dayiti avè m ann ale pou le peyi ann ale ann ale mouri a bon mouri a bon patri ou la mò. Kibò la ye? Lèzetazini Damerik? Ayiti wi m ye la. Epi se blan an k ap fòse m antre la, k ap pouse m pou m pa antre la. Kisa blan yo fè kòm estrateji? Pran w, rekrite nou nou menm kòm nwa pou goumen avè nou. Ey, nou pa wont? Èske n pa wont? Èske n pa wont, hein? Ou wè si s on blan, s on lòt bagay m fè wi. Ou wè m ap di nou ban m pase. Se pa sen se Ayisyen. Sa n ye? Yo konplis! Se poutèt rezon sa a nou vin isi a, pou nou di yo libere peyi a, e n pa dakò avèk okipasyon. Nou di, plis jamè, nèg yo okipe nou an 1915, yo vòlè lè, lò, nan rezèv peyi a, nan bank santral. Nou pa ka aksepte, jodi a, nou a inèdtan 45 minit, pou y ap vin pale nou, nou pa ka rive la, pa nan teritwa anbasad amerikèn. Nan teritwa, nan teritwa Etazini la. Nan teritwa Ayiti, m pa rekonèt, m pa rekonèt trete sa a ki di depi anbasad la yon kote, bout tè a fè pati teritwa peyi ki gen anbasad la. Paske, si nou nan mizè kote nou ye a, si nou nan grangou kote nou ye a, si nou nan ensekirite kote nou ye a, Si nou nan, sa ki gen la kom problematik, yo mete nou la dan. Nou pa ka aksepte sa. E nou di, polis nasyonal, ou pa polis Ameriken, sou se polis Ameriken, fout ou anba, nan ran dan. Ki ban nou la. Sou pa ka poteje nou, e nan katye popilè ou rete tou, ki kote ou ka rete Belvil, sou a ye pou a rete Belvil la. Men se pran konsyans. Se yon batay pep. Fò n rejwenn pèp la nan batay la. Bon, jodi a, selon konvansyon de Vyèn, teritwa sa a se teritwa Etazini li ye. Nou pile teritwa Etazini an, teritwa ke l pataje, fwontyè ke l pataje ansanm avèk Ayiti, se pou n vin di yo ke nou konnen ke sèvis sekrè lakay yo yo patisipe nan touye yon prezidan nan peyi a. Menm jan avèk Lafrans, menm jan avèk Kanada. Nou konnen ke yo vle detui. Valè Jean Jacques Dessalines e jodi a nan mwa yo te asasine Jean Jacques Dessalines nou wè y ap prepare yon misyon yon onzyèm misyon pou yo vin touye nou kontinye piye richès ke n gen men n ap di yo ke nou wè revandikasyon ayisyen yo jodi a se menm revandikasyon sa ki lafrans pouki yo pa prepare menm misyon sa pou fransè yo pouki yo pa prepare menm misyon sa larisi. Avek on neg kap travay anbasad kap travay etazini neg sa vin la gras a jan jak desalin gras a revolisyon jak desalin nan ki fè ke etazini ka rekonet nwa ki ka koz ke obama te prezidan men menm obama sa li te bay lod avek lame lakay li katriyem flot us navy nou ka al verifye sou google kote ke yo atake peyi a 12 janvier 2010 yo provoke on tranbleman de tè ki asasine tout ayisyen ke nou te konnen yo. Pou n di avèk Biden. Ou di ou pa wè la, ou di se ipokrit. Se sou min yo fè anbasad la. Wi, se sou min. Yo konn la, yo konn lage min ladan l. Pou n di Biden, ou twò engra. Ou te mèt ajenou pou te mande kominote ayisyèn nan pou l ta sipòte ou, pou l te vote ou. Nou konnen ke odepa ou pa t janm renmen Ayisyen. Nou pa mande w pou w vin fè x, zèd pou nou. Men n konnen tchoul ke w mete nan primati an ki se. E Ariel Henry nou mande w pou retire l paske tout moun konnen Ariel Henry se ajan cia l ye. Se yon ajan dòman ke yo aktive e jodi an k ap fè travay yo a. Jodi a nou reveye, nou vin pi entèlijan. Gras a rezo sosyo, gras avèk zouti entèlijan yo, nou konnen nan ki eta ke nèg sa yo rayi nou pa vle wè nou. Enben, nou konprann ke jodi an. Si yo tap fizye nou la ke yo fizye n sou kont Biden, ke yo fizye n sou kont lame amerikèn ki sou teritwa nou an. Le mond antye tap wè, e Poutine tap wè, paske jodi a, menm la Frans, menm la Frans ap mande pou, menm la Frans ap mande pou koperasyon la Risi. M pa bezwen di w pou nou menm Ayiti. Enben, nap di polis nasyonal Dayiti. Nap, m pa konnen si yo tap wè se, yo tap tann apèl Betty jodi a, oubyen yo tap tann apèl e, e, e, Rosemila e jodi a. Men yo te gon konpòteman. ke nou pa twò repwoche, n ap di yo kenbe ak konpòteman sa, paske polis lan se polis nou li ye. Nou konnen ke anbasad amerikèn kraze lame dayiti, li ba nou yon lapolis jodi a k ap fè menm zak avèk ansyen lame a, sèl dayè jodi a lapolis patisipe nan asasina yon prezidan, sa vle di ke lame te konn fè koudeta nan peyi a. Enben n ap di polisye yo se polisye nou yo ye, sispann itilize yo pou nou, e n ap di polisye yo jodi a li lè li tan Pou nou pran konsyans pou nou konprann ke peyi sa se pou nou li ye. Nou pa ka lòt kote, nou pa gen viza nou menm, nou pa gen lòt patri, se Ayiti ke nou genyen. Wès nan peyi Lafrans, nou pa yon pwovens o Kanada, nou yon peyi apa antyè. Poukisa jodi a, pou se Etazini ap voye delegasyon sou delegasyon, ak ki moun yo pale? Avèk esklav atalan, esklav domèstik, e. Jodi a, nou pitit Desalin yo, nou pa twouve nou nan ang sa a. Ameriken yo, peyi Dayiti gen yon lidè jodi a, yon lidè ki diy, ki enfliyan, ki gen gran kapasite, e pèp la kwè ladan l, pèp la renmen l. Ameriken, gen yon jenès ki eklere, yo sou tout rezo sosyo yo. Sak pa sou rezo sosyo yo gran. Ou gon klas mwayèn kew fin avèl men ki entèlijan jodi a. Dyaspora eklere sa w te ka fè nou 3 mwa de sela jodi a w pa ka fè nou li. 18 novanm ou wè sak pase. Si Ariel pa demisyone li pap janm gen somèy. Gade mesye bank yo tande mesye bank yo. Si n pa korije kaye nou, n ap pèdi sa, n ap pèdi grav. Ou wè nou rive yon kote, nou p ap mande bank yo anyen ankò. Nou p ap mande bank yo desann dola. Nou p ap mande yo ban nou dola. Men, nou pral rive yon kote, mesye bank yo pral kriye si yo pa chanje fizi yo nan zepòl. Konnye a, Ariel Henry, Ariel, ou gen anpil tan pou w kouri. Ou pa vle kouri. Si w kite Ariel, ou kite pèp la pran desizyon l. Tout bon vre, tout lajan w fè, ou pral pèdi l. Ou pral sibi yon dechoukaj, bagay m pa konn vle repete. Semèn k ap vini. Se lakay chak minis yo nou pral fè manifestasyon. Pèp ayisyen, idantifye pou mwen kay chak minis nan Pòtoprens. Nou pral manifeste nan 2 jou 3 jou kap vini la yo devan kay yo. Apre sa, nou pral pale ak minis yo. Minis yo, minis yo, nan pale avèk otèl yo. Pa resevwa minis on hotel yo Pa resevwa minis On hotel ki resevwa minis ou mele Gade non Vwazen vwazin Pa resevwa minis lakay ou Eske nou tande Gen avèti Paske nou vin pale la Nou vin pale bagay serye la Gade non Pèp ayisyen Yo panse yo te tiye Dessaline Wi, yo te tiye kò a. Jodi a, lideyal Desalinyen an, vizyon Desalin nan, rèv Desalin nan, sistèm nan, kò gwoup la, anbasad yo, boujwa yo, yo te panse li te mouri. Yo tiye kò Desalin nan. Rèv Desalin nan, li reveye jodi a. Rèv la reveye, paske m pa konn si nou wè sa k rive la jodi a. Sa k rive la jodi a, m ap pale avè nou. Jan pèp la reveye la, pral gon revolisyon ki pral fèt. M pa konn si revolisyon an pral fèt demen aprè midi. M pa konn si pral fèt mèkredi k ap vini an. Men revolisyon an, li pa lwen, li nan wout.